Dcpj mande ansanm avèk lajistis pou mare ex minis jistis la ki se Bertho Dorcé pou trafik zam, bal ak trafik enfliyans. Medam matmwazèl e mesye, ebyen selon baf, ex minis jistis la te an kominikasyon ansanm avèk Eks komisè gouvèneman Pòdepè a, Michelet Virgil, avan bato Miss Lili te rive, pandan l rive e menm aprè. Minis jistis la te konnen byen nan ki baz de gang 120 mil katouch yo ta prale e aprè dcpj fin mare komisè gouvèneman mete on kote, ebyen eks minis jistis la stil kontinye ap palavè l pandan ke li nan prizon. Medam matmwazèl e mesye koze a konplike wi men rale chèz ou fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske w like. Mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè, e kont sa ki se te Yon inosan nan mitan 2 asasen. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se lang ak dan. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Captain Depot, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam matmwazèl ze mesye ebyen dcpj mande pou ke yo mare ansyen minis jistis la Bertho Dorcé. La polis jidisyè mande ansanm avèk jij Walter Voltaire ki se jij enstriksyon nan tribinal premye enstans Pòtoprens, mete yon manda damne dèyè ansyen minis jistis la ki se Berto Dorcé pou trafik enfliyans ak asosyasyon malfèktè nan kad ankèt sou enpòtasyon ilegal zam ak bal ki te vini nan bato Miss Lili premye jiyè 2022 a e raple w medam matmwazèl e se mesye yo te arete 2 moun. Mèt bato a, Jonas Georges ansanm avèk moun ki te vin chèche kagezon katouch la, Fritz Jean Relus. Ebyen frè e sè byeneme, Komisè gouvèneman Pòdepè a pral resevwa lòd pou l libere moun sa yo. E raple w, lè ke otorite yo te fin fouye bato a, moun ki te vin chèche katouch la te la, yo pran l e yo ale lakay li, yo al jwenn lòt katouch. E kiyès ankò ki pral fè yo kenbe moun ki vin chèche katouch la se mèt bato pase gon seri de ti bwat yo ap leve yo di men sa sa genyen ladan l lou konsa se nan tcheke yo wè se pil katouch ki te ladan frèzesè. Donk lajistis se rann òdonans pou libere mèt bato men pat genyen òdonans pou moun ki te vin chèche katouch yo. Donk komisè a lage mesye a ansanm avèk tout mèt bato. Ou kapab raple ou deklarasyon sa a madanm mèt bato a te fè nan laprès. Ebyen medam matmwazèl e mesye, anketè baf yo fè konnen yo gen evidans ak egzistans kominikasyon telefonik ant Berto Dorcé ansanm avèk èks komisè gouvèneman Pòdepè a, Michelet Vigil, avan bato Mislili te rive, apre bato a fin rive, e menm apre liberasyon 2 sispèk yo, Komisè a te toujou an kominikasyon ansanm avèk Minis Jistis la. E ou kapab raple ou frèzesè byeneme, otorite yo fin fè kout filè sa a nan premye e kèk jou apre, Minis Jistis la te nan Okap. Minis jistis la ki te Okap, li t al manje nan yon restoran, te gen 2 sitwayen ki t ap gade l. Li fè arete sitwayen yo mete nan prizon akoz yo t ap gade l sèlman. Ou konnen, vòlè toujou sispèk, asasen toujou sispèk. E asasen toujou mache an klan, depi yo wè yon moun ap gade yo, fò yo al poze kesyon paske tèlman yo annafè. Yo te arete 2 sitwayen yo mete on kote. E, ki distans Pòdepè ye ansanm avèk Okap, frèzesè? Pou ministre de la justice, yon jou ou debake nan vil Okap, pou lapolis fon gwosè kout filè sa a, pou l pran 120 mil katouch nan yon sitiyasyon ki difisil, tout jounen n ap bay konferans sou lensekirite, etsetera. Epi, menm rive ou pa rive pou felisite ajan yo pou bèl travay sa yo fè. Donk frè e sè byeneme, anpil moun te wè dosye a on ti jan sispèk. E frè e sè byeneme, selon divès enfòmasyon ki rive jwenn nou, lè katouch sa yo debake, ebyen machin ofisyèl te deja ap tann pou rantre nan Pòtoprens. e ak liberasyon 2 moun yo te arete yo, youn gen òdonans e lòt sak te vin chèche katouch yo pa gen anyen li menm yo just liberel, ebyen sa te vin fè anpil moun kòmanse konprann ke minis jistis Bertho Dorcé enplike nan dosye sa. Ebyen frè se sè byeneme, komisè gouvèneman an te vin libere moun yo nan dat ki te 6 jiyè. e gen apèl ki pase ant Berto Dorcé ansanm avèk ex komisè Vigile malgre li fèmen andedan prizon aprè liberasyon 2 sispèk yo. Toujou selon anketè yo, Berto Dorcé se yon nèg ki kolabore anpil anpil frèzesè byeneme ansanm avèk gang yo. Humm. Zam ak bal sa yo ki te vini nan bato Miss Lili, li te konnen trè trè byen ki baz de gang yo ta pral jwenn. Hum! Se pa ti koze piti non frè ze sè. Li te konnen trè trè byen ki baz gang bal sa yo ta pral jwenn. E frè ze sè byen eme ou kapab raple ou, kagezon katouch sa ki vini premye jiyè. E 15 jiyè, yo pral kenbe legliz episkopal nan trafik zam ak bal. Hum! E kounya la, fò minis jistis la bay eksplikasyon pou ki baz gang l ap travay, ki baz gang li gen, ki baz gang l ap finanse pou 120 mil katouch ap pase rantre. Moun gade w ou gentan ap ou gentan kòmanse mete yo anba kòd sa vle di se kite w pase al pran katouch ou pou vin fann tèt moun pou vin kidnape moun nan pòtoprens. Ankèt baf la fini depi kòmansman mwa mas, yo endike minis Berto Dorcé te nan primati nan dat ki te 8 jiyè ak responsab direksyon afè jidisyè a ki se Fritz Aubour. Li menm non l site tou nan Libération, Jonas Georges ansanm avèk Fritz Jean Rolus. E ou kapab raple ou, gon w avoka ki nan prizon aktyèlman pou menm dosye sa. E avoka sa te menm deklare, si minis jistis la pa t bay lòd, ebyen mesye yo pa t ap kapab libere. se menm yo menm nan e avoka sa silvouplè se manb kabinè ex minis jistis la l te konseye. Depi aprè liberasyon 2 sispèk sa yo, Fritz Obou ki se responsab afè jidisyè, li lage kò l nan maron frèzesè byeneme. Li kite peyi a, li te pase pa Plato Santral, zòn 15 jiyè yo. Gen enfo k menm ki fè kwè Primati te gentan vire do Zado ansanm avèk Berto Dorcé depi menm avan Kanada ta pral sanksyone l ansanm avèk tout lits ki tè l kòm manb kidnapin nan peyi Dayiti. Donk, Kanada gen rezon pou l kwè moun sa yo itilize stati yo pou pwoteje gang e patisipe nan aktivite kriminèl, blanchi lajan ansanm avèk divès lòt zak kòripsyon frèzesè byeneme. Pilwen, anketè baf yo pat gentan tande Bertho Dorcé. Li te ale dwat nan kabinè jij Walter Voltaire pou te odisyone l. Anketè baf yo te voye kesyon pou jij la te poze misye. Men frèzesè byeneme, pandan 2 odisyon, youn pa pote fwi. Anketè baf yo sou trafik zam Pòdepè a, Youn nan pwen rantre machandiz sou teritwa nasyonal la fè konnen koli yo te sezi yo te ekspedye pa Marie Guilaine Estimable, enpòtatè a se te Wilfrid Estimable e Eddy Lafrance se te distribitè a. Donk, Jij Waltè Voltè mete manda dèyè moun sa yo e menm kontakte Interpol pou kapab arete yo pi fasil, m ap raple w, lapolis te sezi nan dat premye jiyè frèzesè Bien-Aimé 120 mil katouch ki te vini nan 157 kès, ebyen dcpj mande ak lajistis pou kapab mare ex minis lan e Se li menm yap sanksyone ki nan finanse gang, se li menm ki nan trafik zam ak bal nan peyi dayiti. Men se kwa listwa? Koman nou panse lot peyi pral respekte nou? Koman nou panse yon anbasadè pral respekte dirijan nan peyi nou? Eske w konprann frè se sè byen eme? Trafik zam, trafik bal, men se kwa listwa? Ex ministre de la justice ou menm ki la ki pou mete lòd, ou menm ki la pou ke ou redi zòrèy moun, ou menm ki la ki pou pèmèt peyi ya avanse pase la justice ap leve yon nasyon. Epi la justice nan peyi d'Haiti se touye lap touye yon nasyon. Men se kwa l'histoire? A la traka pou lave kay tè. Sa se mini justice Dimitri Vob la wi. Wi mini justice Dimitri Vob. Donk frè se sè byen eme map klè ansanm avèw jou fèy tonbe nan dlo se pa jou sal pouri. Donk si ke dcpj ka mande pou mare ex minis jistis la pou trafik enfliyans trafik zam ak bal se pa jounen jodi a yo ladan. Se pa jounen jodi a yo ap fè zak malonèt nan peyi a. Ou raple w nan dosye sojene ebyen misye se te avoka dimitri. Li te nome antanke minis pou l te kapab vin blanchi dosye. Tout desizyon lajistis te pran kont Dimitri Vorbe, oligak kowonpi, li te vini pou l te blanchi yo frèzesè. E si l ka ap pase lit lit avèk 120 mil katouch frèzesè byeneme, ki kantite l antre deja? E ou raple ou ki batay nèg sa yo mennen kont Jovenel Moïse jiskaske yo al asasine l andedan chanm lakay li. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa a. Eske ou konprann frè se sè? Eske ou konprann sa kap pase la? Minis de la jistis, he he, mare l met on kote. Atò w te kapab di, kote yon prezidan te kapab nan kòripsyon etsetera, yo mare l, men lajistis li menm toujou rete dwat, lajistis pa nan patipri, pase lajistis la men se dènye rekou frè e sè byeneme pou tranche yon dosye, pou mete lòd nan dezòd. Ebyen, minis jistis nan kidnapin, minis jistis nan touye moun, minis jistis nan fann tèt moun, minis jistis frè e sè byeneme nan gangsterize peyi! Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila a. Huh! Epi nou pral di m se pèsekisyon politik aprè? Ou gen minis kolektivite teritoryal ki gen kontwòl tout teritwa a frè e sè. Ki gen tout peyi a nan de pla men l. Tout seksyon kominal li sipoze gen nouvèl de tout depi l jou. Ebyen li menm frè e sè se kidnapin l ap fè pou bòbòt. Ay ki fi a genlè dous. Enposib. Ay w sou ka rive kidnape yon pastè kap bay madanm ou levanjil pou w chouchoun, sa vle di w dezespere bagay la di pou ou. Bagay la di pou ou wi frè se sè. Si ke w ka rive kidnape yon pastè pou yon bòbòt. Epi apre aksyon sa yo, moun sa yo stil toujou rete nan peyi a, yo ap byen dòmi, yo ap byen, yo byen alèz, yo kontinye ap vake ansanm avèk aktivite yo. Men se kwa listwa? Non nèg la site wi nan trafik zam ak bal epi aprè l fin demisyone l rete epi lòt semèn ou ka sezi wè frèzesè byeneme l vin senatè de la repiblik. Nèg la te vòlè lajan nan pak karakòl, yo revoke l pou visye, li vin monte l minis jistis, li minis kolektivite teritoryal. Epi boum, li sot vole l wè sa pa sifi, li debake nan ministè a ebyen nan kisa nou la le site nan skandal kidnapin? Epi nou rete nap gad vakabon sa yo nan je tep rate may? Ala traka pou lave kay te nan peyi sila. Medam matmwazèl e mesye byenvini nan ensolit nou pou jounen jodi a, jan wap gade imaj sa, waww. Waww waww hahahaa mezanmi li sa ki ekri nan mayi wa nyam nyam nyam team anba laj sa epa laj sa e laj pou pwononse lay he eske w konprann team anba laj non anba laj vre cheri gade boutèy la k nan men w nan m wè l anba laj yes anba laj team anba laj frèzesè byeneme. M espere w konprann. Team anbalaj! Hum! Èske w al ye kote kòripsyon an rive nan peyi a? Ala traka wi pou lave kay tè nan peyi sila. Atò, ou wè si nou pran pale de pwoblèm peyi sa, frèzesè byeneme, Jounen an kapab fini sou nou. O wi, jounen an kapab fini. Kwè m si nou vle. Medam, matmwazèl e mesye, chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Pati Fòs Louvèti Ryen, Refòmis Revòlte nan yon nòt vokal, anonse dezòmè, yo pase nan lopozisyon ak gouvèneman Ariel Henry a. Que me puerta! Ebyen prezidan pati a, Emmanuel Menard repwoche gouvènman an ki mennen peyi a nan kawo. Li poko nan rektang ni triyang. Li swete aktè yo jwenn yon fòmil konsansyèl pou amelyore soufrans pèp la pou eleksyon òganize nan peyi a. E pou vire w kite konsansis la mon frè? Plizyè òganizasyon politik ki te siyen akò 21 desanm nan kontinye egzije eksplikasyon akò sila. Se sa RASSO ki kritike Ariel k ap trennen pye l pou l pa aplike akò a pandan popilasyon an ap soufri. Luyma Ulrich se kòdonatè RASSO Nou di, jodi a, nou fè boukliye dè sinyatè, sa di pou aplikasyon akò 21 desanm 2022 a san zanbaj, san manke yon yota. Paske Ariel Henry ke nou bay manda sa a pou li kapab garanti sekirite chak grenn ayisyen sou teritwa a, jodi a pa gen okenn ayisyen ki an sekirite, tout ayisyen ozabwa. Nou menm boukliye a, Kòm nou di nou te siyen akò a, ebyen nou paka rete ap gade popilasyon nan zye, nou mete men nou nan pat la, nou di nou pral ekri HCC a pou l pran responsablite l, pou nou chita avèk Ariel nou di se pa eleksyon ki primondyal, men se sekirite dabò. Pèp la nan mizè, li nan grangou. Jodi a, Ariel Henry fè minis finans li ap ekzibe 7 milya de goud, 68 milyon de goud yo ramase mwa de mas, Ebyen, pèp ayisyen, li pa manje pwason, li pa manje mori, menm arnsò l pa ka manje, poukisa 7 milya de goud sa antre, men s on plan ki rele plan Osorio pou yo ka lage pèp la nan tou, ou s on pase lè po wouj dayiti, sa yo rele yo n apèl lè zendyen, yo pòte dispari, yo disparèt, paske yo e detwi yo. Eske jodi a se menm plan an pou yo detwi ayisyen an? Nou di menm non! Nou menm antanke dè sinyatè nan boukliye a, Nou di, nou kanpe pou nou goumen, pou nou batay, pou nou di pou gen manje nan peyi a, otosoufizans sou chak grenn ayisyen, pou gen elektrisite, pou gen sekirite, lè sa a n ap òganize eleksyon, lè sa a ap gen dè eli pou kapab ranplase tout pòs vakan ki gen nan peyi a. E nou di Ariel Henry, pa gen dèle, se mèt 5 lan, pa gen dòmi, se rete kanpe pou nou kapab retire Ayiti nan maras ekonomik, Kote yo metel la e nou di Ariel Henry nou pa gen anyen ke nap pran nan menl paske Ariel Henry li prezidan Ariel Henry li premye minis Ariel Henry chèf CSPN li minis enteryè li direktè FAES li direktè de la jistis li tout bagay son tout tis li se yon sa rele yon syans li gon syans enfiz li konn tout bagay e sak fè Ayiti paka dekole Ayiti paka devlope nan sans sa nou di Ariel Henry paka tout bagay il fo ke gouvènman sa nou pa rekonèt li aprè dezyèm akò 21 premye Se 11 septanm lan pa egziste ankò, se 21 desanm lan yo egziste, ebyen nou mande chanjman, chavire gouvènman sa, bagay nèf paske ekip kap ganye pa konn chanje men sa yon ekip ki pèdi kap lage pèp la nan touman paske Ariel Henry di li pa rekonèt gang yo, premye minis nan di li pa rekonèt yo, direktè lapolis di li pa rekonèt li, sosyete sivil di li pa rekonèt li, laklas politik di li pa rekonèt li, ebyen ou so pase lè responsab. Genyen pòt pawòl RASO a ki se Paul Marco Delva, mande prezidan Wo Konsèy Tranzisyon an pran responsabilite l pou fòse Premye Minis Ariel Henry aplike akò 21 desanm nan pou finalman gen yon lòt gouvènman ki vin ede rezoud pwoblèm ensekirite a. Yon nouvo minis enteryè ak sekretè deta sekirite piblik nesesè pou kapab mate fenomèn ensekirite a daprè Paul Marco Delva ki te nan mikwo Josué Belamour. Jodi a se pa plenyen pou Mirande Maniga ap plenyen. Jodi a sinyatè yo avèk popilasyon an ap mande HTC a, an lokirans Prezidan Madam Mirlande Hyppolite Manigat, pou li pran responsablite l. Se pou PM Ariel Henry pran responsablite l pou l garanti yon klima de sekirite nan tout peyi a. Pase aktyèlman la, pandan m ap pale avè w la, nèg ak zam, atoufè, ap boule kay moun. ap dechouke popilasyon an, ap boule byen yo, ap detwi tout sa yo te genyen, ap degèpi yo, ap mete yo deyò. Nou menm nou di Ariel, avè HTC a, nou gen yon zouti politik, ki se Akò 21 desanm 2022 a, ki gen yon pakèt bann atik ladan l, ki ba l, Posiblite pou l chanje gouvèneman an, chanje gouvèneman an penmèt li ranfòse CSPN nan. Paske jodi a la, nou bezwen yon minis de lenteryè ki gen karaktè, ki gen fòs. Nou bezwen yon minis jistis ki konn sa l ap fè a, ki konn travay la. Nou bezwen dèzòm k ap vin entegre nouvo gouvèneman la ki konn tach yo, ki konn atribisyon yo, ki pa pral mache pandan bandi ap mache boule kay popilasyon an, ap dechouke l epi yo menm y ap dòmi nan otèl de liks, sa pa vle di anyen pou yo. Ebyen jounen jodi a nou menm nan Boukliye Dè Sinyatè a nou di Abraram di sètase, fòk Ariel aplike akò a nan tout entegralite l e fòk li dote peyi a de yon ka epe k ap pral pèmèt nou Dote peyi a de otorite lejitim. Paske aktyèlman la a, pa gen yon grenn eli nan tèt peyi a. Tout moun ki la yo se AI, pwovizwa. Jodi a la a, nou pa nan sistèm demokratik ankò. Nou pa nan ki sistèm nou ye? Se yon sistèm feyodal nou ye. Enben, pou nou retounen nan sistèm demokratik la, Jan konstitisyon an di l la, fòk nou gen yon Parleman ki eli. Fòk nou gen yon prezidan ki sòti nan eleksyon, jan konstitisyon an mande l la. Fòk nou gen de mè, fòk nou genyen de majistra, de kazèk, de kazèk nan kolektivite teritoryal la. Paske jodi a la, Ayiti plonje nèt nan fènwa. Se sa k fè, nou di PM Ariel, akò a, ki se yon reyon de limyè nan tenèb sa a ke nou ye a la, An nou tout itilize l pou n agrandi l, pou n fè reyon de limyè sa a kouvri tenèb la. Paske, nou pa bezwen fè tèt nou ilizyon, etranje pap vin rezoud sa k gen la a. Nou pa bezwen tann se blan an. Blan an pap vin rezoud sa k gen la a. Blan an pap vin fè travay pa nou an lan plas li. Se nou kòm Ayisyen. Menm lè anpil ap pati la a, anpil prale. Men sa ki rete yo ap toujou gen kòm devwa, kòm misyon pou yo korije lan eta Ayiti ye la. Paske jounen jodi a la, jodi a fò pèsòn pa gen de diskou de demagoji. Fò pèsòn pa gen demagòg ap vin di nou pa reskonsab, se entèl ki reskons. Nou tout reskonsab plonje Ayiti lan sa ki li ye la. Nou tout Ayisyen endistenksyonman reskonsab. Genyen le gran panze Pierre Esperance Nèg gang 4 pa 4 la, selon komisè gouvèneman Jacques Lafontant, ebyen, li fè konnen pou pi piti 10 ka kidnapin anrejistre nan kapital la chak jou, daprè direktè egzekitif rnddh la, Pierre Espérance, ki dekri yon sitiyasyon tèt chaje nan peyi a nan dènye jou sa yo, defansè dwa moun nan fè konnen E tou genyen 130 moun ki mouri blese soti 27 fevriye pou rive 3 mas, Pierre Espérance anonse rnddh ap travay pou pwodui yon rapò sou dosye sa a. Li te ekri deja, e sèlman efektif la w ap mete, se sa pou di nou. Pèp ayisyen an n tande l. di an mwayèn yo kidnape 10 moun pa jou nan zòn metwopolitèn nan. E si n ap pale pou ane 2023, nou kapab di nan Bèlè sòti 27 fevriye pou nan zòn Bèlè sòti 27 fevriye pou rive 5 mas, pou pi piti gen 130 moun ki mouri avèk moun ki disparèt nan e donk 130 lan gen sa ki mouri yo disparèt donk rnddh ap travaye sou sa pou nou sòt yon rapò. e apa nan tan donk nou menm nou plis travay sou atak gang a wi nou plis travay sou atak gang gang ame nan katye defavorize yo ki e lè yon gang ap atake yon gang e an jeneral se moun ki pli vilnerab yo ki viktim kiyès yo ye se fanm avèk timoun yo. Vwala. Lapolis nasyonal la ki te pran tout yon seri de dispozitif pandan ane 2022 a kont yon seri de gang, kont gang nan zòn metwopolitèn nan pou rete nan fyèf yo, yo retire tout dispozitif sa yo depi oktòb 2022. Kidonk, ensekirite nou gen la a se yon ensekirite deta. Ki sa retire dispozitif? Bon, se yo menm ki ka eksplike sa, men tout moun kapab konstate ke gang yo vin okipe plis espas, yo pran plis tèritwa, yo vin pi pwisan. E pandan ane 2022 a, mas 2022 lè tout moun konstate ameriken yo, yo te bay lapolis la yon pakèt ekipman pou pi piti 60 veyikil, nou te konstate veyikil sa yo nan lari, si w ka pran pa egzanp tankou gang Vitelòm nan ki nan zòn Pènye. Etòsèl, Pandan yon bon bout tan, ane 2022 a, de fevriye 2022 pou rive oktòb 2022, sa lapolis la te fè, li mete blende, li mete konntenè pou limite deplasman yo. Men tout bagay sa yo, yo retire dispozitif yo. E pa mwen menm k ap. Se pa yon enfòmasyon ke m ap bay, se yon reyalite. Sa vle di, nou konnen ke lapolis la li. Gwo eta majò a nan konivans avèk bandi, patikilyèman 2 gwo gang ki federe yo nan zòn metwopolitèn nan, n ap pale G9 e G-Pep. E se pa san rezon ki fè ke Vitelòm gen tout espas sa yo, se paske tou senpleman li vin okipe plis teritwa, li vin gen plis espas e lapolis la li menm li pa prezan. E se menm bagay la tou. Nou konnen ke Wo Eta Majò Lapolis la konnen gen yon seri de sou komisarya, komisarya nan zòn metwopolitèn nan ki sou kontwòl gang, ki sou kontwòl gang ke komisarya sou komisarya sa yo, yo plase de moun nan tèt yo ki nan konivans avèk gang, avèk bandi e kiyès ki gen dwa mete yon moun nan sou komisarya nan yon komisarya se dgpnh. E gang a gang nan degaje nou. Genyen Depatman Trezò Ameriken an ki sanksyone ansyen prezidan Chanm Depite a, Gary Bodeau, Mesye Bondlo, mèkredi 5 avril 2023 a. Daprè peyi Lèzetazini, Gary Bodeau jwenn sanksyon pou lyen sere sere li genyen ak gang. M ap raple aprè Kanada, se Lèzetazini ki sanksyone ansyen palmantè a Depatman Trezò ameriken an revele Gary Bodeau te kreye yon anviwònman ki pèmèt gang ame ak sipòtè yo fè vyolans sou pèp ayisyen. Nan lane 2018, li te peye ofisyèl ayisyen yo 2 milyon de dola pou l te jwenn vòt yo pandan y ap chèche nominasyon nan ministè, Depatman Trezò a ekri Premye Minis Kanadyen an, Justin Trudeau, pou mande Etazini sanksyone pèsonalite Ayisyen ki deja anba sanksyon peyi Kanada. Abitan nan katye Meyòt, komin Petyonvil, pase move moman mèkredi 5 avril 2023 akoz gwoup ame kraze baryè Vitelòm Inosan ap dirije pote boure sou moun ki nan zòn nan, anpil kout bal te chante nan direksyon sa e kreye yon sitiyasyon panik nan Meyòt. Daprè yon sous lapolis nan Petyonvil, vide yo bandi atè, yo mete dife nan komisarya a nan zòn nan pandan atak la. Touswit aprè, lapolis te reprann kontwòl sitiyasyon an, daprè sa kèk sitwayen nan Meyòt bandi yo te itilize machin leta anrejistre pou te antre nan zòn nan. Divès sitwayen ki t ap viv nan setèn lokalite nan Kanaran tankou Koray kouri kite kay yo pou yo pa viktim anba men gwoup ame ki kontwole zòn nan. Anpil nan yo al refijye yo nan Dèlma 75 nan yon legliz kote pastè Thomas Myrtil ap dirije. Deplase sa yo ki denonse move kondisyon yo ap viv nan legliz la yo mande leta pou kapab pran responsabilite l. Medam, madmwazèl e mesye, asosyasyon antreprenè latibonit denonse zak ensekirite k ap taye banda nan depatman an. Pierre Robert Augustin, prezidan asosyasyon an kritike gouvèneman an an plas la ki pa fè anyen pou kontrekare ansanm avèk aksyon bandi yo. Danio Danel, korespondan nan latibonit, nan yon repòtaj. Se pa rapò avèk gang nan tout peyi a ki koz jodi an pèp Koray nou ka konstate yo te fè plizyè atak nan tout zòn yo potko janm gen sitiyasyon sa men le jou menm yo te rantre Koray ou wè katastòf la li vin elaji se tout pèp Koray la ki nan tout lari jodi a ou ka wè gen kantite moun sa yo kay pastè Jonas wap jwenn gen lòt kan. Se toujou moun Koray, Kanaran, Jerizalèm, Onavil, se tout pèp sa a ki nan lari k ap viv ak fanmi. Jounen jodi a, chak moun sa yo, yo yon bò. Chak paran ki la a, w ap jwenn gen paran, madanm li yon kote, pitit li yon kote, li menm li yon kote, nan yon sitiyasyon ki ekstraòdinè, katastwofik pou nou. N ap mande Leta ayisyen prese prese prese pou li degaje l. Map domi nan yon legliz sou 4 ban Mayigwe ap devore mwen m paka sipòte Mayigwe ap devore m paka domi e lè w tande w nan legliz la depi yap fè sèvis legliz la depi 4 è di maten ou oblije leve pou bay espas la pou yo fè priyè di maten ou konprann byen map mande pou yo degaje yo prese prese pou retire nou nan mizè sa pase m paka sipòte andan yon legliz map domi. Legliz la gen konbyen basen dlo? Basen batèm nan ap fè mayi bwè. Se yon mizè m ap pase. M pa ka al pran menm yon grenn rad lakay mwen. Si w al pran yon grenn rad lakay ou, fò w peye gang nan. Depi 21 janvye m kite Kan, se mizè m ap pase, dòmi anndan yon legliz. M pa gen lajan pou m peye kay, men nou tout ki la se mizè n ap pase. Nou pa gen kòb pou peye kay. Pitit mwen yon bò jel al batay kay yon moun, l ap dòmi nan yon twalèt. Chak timoun mwen nan yon bò ap dòmi. Si w wè pozisyon pitit mwen ap dòmi, poutèt mwen pa gen kòb pou m peye kay, Etandiske mari m fè yon ti chanm kay pou mwen, etandiske òganizasyon oim te ba nou yon kay, ou konprann byen, se li k te mete nou, se pou l fè yon jan pou nou, li pa ka lage nou kou Aladen. M ap fè ou konnen jij enstriksyon prè tribinal premye enstans Pòtoprens lan, Jean Wilner Morin entèdi 8 pèsonalite kite peyi Dayiti, pami yo, ebyen, aktyèl DG Dwàn nan, Jules Sène Edouard, ansyen DG Dwàn nan, Romel Bell, ansanm avèk madanm li, Hanabelle, Duckens Augustin, Fernand Samedi, Belair Charles, Odely Debréus ak Fritz Alcindor, mezi sa pran aprè ULCC soumèt rapò ankèt sou dosye sa nan pakè Pòtoprens, blanchisman lajan, finansman teworis se kèk pami akizasyon kap peze sou do pèsonalite sa yo. Grèv grefye yo ki sou senkyèm semèn ap rapouswiv nan tout jiridiksyon nan peyi a daprè prezidan asosyasyon nasyonal grefye ayisyen yo Martin Aine ki raple grefye yo pat janm gen volonte pou kanpe travay se pito mepri otorite yo ak revandikasyon grefye yo ki lakoz sitiyasyon an vin anpire Martin Aine fè konnen grèv la ap kanpe lè yo aplike akò 2017 la nan ogmante salè grefye yo epi ba yo bon jan kondisyon travay, ann tande maten e. Senkyèm semèn grèv nou. Depi le 7 mas 2023, Asosyasyon Nasyonal dè Grefye Ayisyen te lanse yon modòd de grèv pou moutre otorite yo nesesite pou yo kapab reponn avèk revandikasyon nou yo e chita negosye avèk nou, depi lò, otorite yo pa fè nou ankenn siy, yo pa pale avèk nou, minis jistis lan li kontinye ap meprize nou, e ki montre a klè ke otorite yo nan ministè de la jistis yo pa bay akenn enpòtans avèk fonksyònman aparèy jidisyè lan. Egal, menm lè l fonksyone byen, menm lè l pa fonksyone, sa pa fè yo ni cho ni fwa, paske grefye an grèv, komisè an grèv, isye an grèv, e otorite yo, sa pa fwete konsyans yo pou yo ta menm chita diskite avèk nou e wè kòman pou yo ta kapab satisfè nou. E nou menm nou genyen de akò nou te kontresinye avèk otorite yo nan non minis, nan ministè de la jistis, nan non leta a. e nou swete ke pou yo reponn nou avèk diferant revandikasyon nou yo pandan ke y ap mete akò 2017 avèk 2019 lan an aplikasyon e pandan ke y ap aplike lalwa tou an favè nou. Olye yo reponn avèk revandikasyon nou yo, Ministè de la Jistis prefere sòti on nòt ke nou menm nou kalifye de pwovokasyon e dentimidasyon. Nan nòt sa a kote otorite yo nan ministè de la jistis y ap raple nou de la aplikasyon di dekrè 22 out 1995 ke nou konnen dekrè sa daplikasyon depi lò jodi an yo chwazi itilize dekrè sa pou entimide nou avèk ak pwovoke nou bon nou menm nan asosyasyon nasyonal dè grefye ayisyen nou deplore fason ke otorite yo yo menm yo konprann revandikasyon nou yo, fason ke yo menm yap trete nou, e nou tonbe dè nu lè nou wè se de fason delibere ke otorite yo nan ministè de la jistis yap fè diskriminasyon nan aparèy jidisyè lan poutan la jistis pa ta sipoze gen diskriminasyon ladan l. Ebyen, jodi an nou menm nan Asosyasyon Nasyonal dè Grefye Ayisyen nou di non e nou swete ke yo satisfè nou pandan ke y ap oktwaye kat de debi avèk chak grefye ki genyen, y ap revalorize salè nou, y ap kalke li pa rapò avèk kolaboratè imedya nou yo ki se majistra yo, y ap pibliye stati, dokiman stati grefye an dan le jounal Le Moniteur ki se jounal ofisyèl peyi an e y ap nome grefye ki fòme nan lekòl majistrati nan premyè ane Nan premyè pwomosyon 2017 lan, e y ap bay grefye yo pwomosyon selon dekrè 95 lan e selon akò ke nou menm nou te kontre-siyen avèk yo a nan ane 2017 avèk 2019 yo. Bon, se ansanm de pwen sa yo nou menm nou genyen ki pandan devan otorite yo devan nan ministè de la jistis e nou swete ke yo fè tout sa k depann de yo pou yo kapab satisfè nou E dan le ka kontrè, grèv lan li menm lap gen pou l pèsiste. E nap raple pou popilasyon an avèk tout otorite yo nan ministè de la jistis ke nou menm nou pat gen volonte pou nou te antre nan grèv e nou te antre nan grèv la se pa rapò avèk endiferans otorite yo pa rapò avèk kòrespondans ke nou t adrese avèk minis jistis lan jou ki te 29 Novembre 2022 an e jis kounye an yo pa fè, yo pa di anyen sou li, yo pa janm reponn nou kòrespondans sa a. E pa rapò avèk 2 lòt kòrespondans an nou ankò nou te ekri avèk otorite yo pa reponn yo. Nou pa t wè anyen ankò nou te kapab fè ke rantre nan grèv paske nou fè tout sa k depann de nou pou nou te kapab chita dyaloge ak diskite avèk yo otou de revandikasyon nou yo. Men yo menm yo refize, egal nou menm nou oblije rantre nan grèv. E nou rantre nan grèv lan, se pa nan lide pou nou pini jistisyab yo e pli presizeman sa yo k ap koupi nan prizon, men se jis vle nou vle montre avèk otorite yo nesesite pou yo kapab mete akò yo an aplikasyon, reponn avèk revandikasyon nou yo. Medam, madmwazèl e mesye, nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye sante, plis pase 3 jou lopital jeneral Okay an grèv, anplwaye ak kontraktyèl nan lopital Imakile Konsepsyon Okay la mete tèt yo ansanm pou kanpe travay akoz gen ladan yo genyen anviwon 30 mwa depi yo pa touche non dcpj ou manke ou manke fè travay ou paske ou pa ka gen 30 mwa ou pa touche non peyi sa ou manje non dcpj ou manke fè travay ou ou manke mennen ank ulcc ou pa fè travay ou gen kòripsyon tout kote 30 mwa ou pa touche sa ou manje kòman ou fè metrad sou ou Non fòn jwenn repons ansanm avèk kesyon sa. Tretman mezanmi. Daprè yon teknisyen radyografi, ebyen ki se yon kontraktyèl denonse aprè 13 lane li poko ka nome nan sistèm nan. Sitiyasyon sa lakoz tout sèvis nan lopital Imakile Konsepsyon Okay paralize konplètman. Sèlman malad ki te deja lopital la k ap pran swen. N ap fè remake, lopital Imakile Konsepsyon Okay se pi gwo sant ospitalye nan rejyon an. Karèm, medam, matmwazèl e mesye, se peryòd jenn gason ansanm avèk jenn fanm toujou ap monte kap. Se peryòd tou kèk moun nan divès andwa nan rejyon metwopolitèn nan pwofite fè biznis kap pou vann pou yo rantre ti kòb. Ebyen divès machann kap ke nou vizite nan komin Petyonvil fè konnen biznis kap la pa mache ane a akoz fenomèn ensekirite, lavi chè ann tande yon repòtaj ansanm avèk Josué Belamour. Nou kòmanse fè kap depi mwa janvye. Se prèske nan tout kwen nan zòn Petyonvil la nou ka konstate yon seri jèn gason enstale kap tout dimansyon ak diferan koulè pou vann. Men kliyan yo pa prèske mande machann yo sa yo pot pou vann, se ka pou machann sa, se premye fwa li wè yon peryòd sent konsa nan peyi a. Daprè sa li fè konnen, se fenomèn ensekirite a ki lakoz paran yo pa vle achte kap pou pitit yo pou anpeche yo pran lari. Se premye ane m wè bagay yo konsa, moun se moun yo t anvi achte kap la men pa gen lajan akoz de sitiyasyon peyi a, ensekirite, tout bagay yo nèt m pa konnen men malerezman nou toujou fè yo, nou fè yo nou pa konnen kijan kijan lap ye pou nou. M pa konn si akoz de ensekirite a koz moun bò lakay yo ap kite zòn ti moun pa vle yo pa vle ti moun moute kap pa vle ti moun mache m pa konn si akoz sa men ane sa pa bon pou nou menm antanke machann kap. Nan vire won nan menm zòn sa nou kwaze ak sitwayen sa pou li menm se lavi chè a ki prensipal koz la 1250 goud se pri yo mande l pou yon kap alòske kap yo te konn vann 200 goud nan tan lontan. Finalman, li oblije bay vag. Pa menm bagay monchè. Li diferan. Pase lontan, imajine w, m te konn ap achte kap sa a ou wè la a, misye mande m 250 dola, an pale de 1250 goud, li mande m pou li lontan. Sa e kap m te konn ap peye 200 goud, 150 goud. Men nan tan sa la a pou kounya la a, bagay yo chanje. La a si w pa gen 1250 goud, ou pa ka gon kap. Bagay yo kontrarye menn. Kap la bèl se vre men lontan l pat konsa. Lontan l pat konsa yo te toujou bèl. Men tan vin revolye, tan chanje, ane chanje, bagay yo vire menn. Epa menm afeksyon an, epa menm love lan. Poutan nan tan lontan, machann kap pat konn gen men pou vann, daprè machann sa ki sonje bèl moman sa yo. Nan ane k pase yo pa menm jan. Pase nan lè konsa la, m pa tap gen men pou map fè lapatèt kap pou kliyan e moun konn gen avè m nan moman sa yo la. M pa vann anpil. Pa rapò a de jan lavant lan konn ye an li pa menm jan. Tankou jodi an la mèkredi sen an nou te konn prèske fin vann. Si n te konn fè 300 kap jodi mèkredi sen an la nou ta sipoze rete yon 100. Tan ale, tan ale, tan pa tounen. Apre kanaval, tonbe nan rara, peryòd pak se moman kap anlè kote timoun sou tout do kay, Tout tèt mòn ap monte kap, menm anba solèy cho. Yon tradisyon ki prèske disparèt, anpil obsèvatè kwè se telefòn ki prèske distraksyon tout moun kounya, sa ki dekouraje yo tounen nan ansyen jwèt yo tankou kap, oslè, sote kòd, pou n site sa yo sèlman. Josué, Bèl Amour, tak. 509. Asosyasyon Fèt Karayib, nan tèt kole ansanm avèk Fondasyon Maurice Sixto, Lanse jounen mèkredi a yon pwojè kiltirèl ki pote non Nanm Ayiti, yon pwojè k ap egzekite nan 4 komin tankou Pòtoprens, Gonayiv, Pòdepè ak Wanament. Daprè Iléus Papillon, ebyen responsab aktivite a ki fè konnen pwojè sa gen 3 pati, N ap site gran chantye yo, konstriksyon sit wèb, literati kreyòl, animasyon atelye jounalis avèk atelye literè. San bliye voa ekriven Iléus Papillon ap pote plis presizon sou aktivite sa a nan mikwo Josué Belamour. Tout moun konnen Ayiti se yon tè ki chaje moun k ap pwodui ladan l e tout kalite pwodiksyon. Men si nou konstate, si nou monte sou entènèt lan epi nou bezwen yon enfòmasyon sou yon sou yon ekriven kèlkonk, nou n ap jwenn de bagay ki gaye men pa gen yon sit yon sit Ayiti pran responsablite li fè Ok, pou kapab prezante ekriven ayisyen yo, otè ayisyen yo. Enben, se nan rezon sa, nou lanse gran chantye konstriksyon sit wèb literati kreyòl Ayiti ak rès Karayib la. Pa bliye, nou pa sèl nan Karayib la e nou konnen e nou konnen kapasite tout ka ansanm de peyi nan Karayib la, sitou kesyon divèsite kiltirèl, kesyon lang kreyòl la tou ki youn nan eleman ki. e domine karayib la youn nan eleman nou genyen an komen donk n ap al genyen pou nou lanse sit sa ok pou kèlkeswa enfòmasyon detay yon moun bezwen sou yon ekriven ayisyen fasilman l ap kapab jwenn li e dezyèm eleman se pepinyè pa egzanp mwen menm mileis papiyon si m di vil gòsvil vil ap manje vil sa vle di peyi a pa la vil gòsvil kòmsi anpil moun ap gentan di a m konn tande nèg sa men gen anpil jèn ki kapab gen talan menm plis pase ileis papiyon nou pral chèche yo nou pral fè Atelye kreyasyon literè avè yo pou nou kapab montre yo kòman yo kapab pwodui yon tèks, kèlkeswa nati tèks lan. Sa se dezyèm chapant tèks lan. Men, youn nan eleman ki enpòtan nan tèks lan, sèke nou pral soti yon liv ki pral soti atravè atelye, yon sòt de yon liv kolektif. Donk, dè jèn ki pwodui pandan atelye an, nou pral reyini tèks sa yo pou nou pibliye yo e. Nou pa konnen ki kantite, otè, kesyon sa ka pote. E pou fini, gen vwa ekriven yo. Gen anpil moun ki tande pale de ekriven. Pa egzanp, youn nan eksperyans mwen menm avèk Jòj Kastra, Anivè Jan Batis, Inema Jeudy te fè nan lekòl mè yo nan Sen Lwi. M ale nan yon konferans, prezantasyon de liv, de bagay konsa, epi gen yon otè ki di, nou konnen Léus Papillon se kòmsi yon vye granmoun oubyen yon moun ki mouri deja. Nan lespri anpil moun, yo panse depi yon moun ekriven, se yon moun ki mouri. Donk nou pral eseye gade pou nou wè kòman nou kapab jwenn ekriven ayisyen yo e pou nou fè tande vwa yo. Tande vwa yo atravè kisa? De kapsul de videyo, pale de zèv yo, pale de vi yo epi aprann de yo. Paske si n ap di peyi a gen yon kriz de modèl, donk li enpòtan pou gen de moun ki pran inisyativ pou prezante yon ansanm de modèl, de moun ki chwazi ekri. Atravè sa moun yo ekri, nou kapab pwojte lavni. Asosyasyon Fèl Karayib yo pwopoze pou gouvènman an mete an valè richès patrimwàn kiltirèl yo, responsab asosyasyon an kwè se nan devlope konsyans langistik ak idantite nou peyi a ap kapab soti nan sitiyasyon li twouve li jounen jodi a, Menm travay sa yo k ap fèt depi plis pase 200 zan an, ki sa Leta fè? Èske pa egzanp Leta li? Èske Leta pran san l antre nan yon woman, antre nan yon tèks powetik, ekri nan, antre nan yon nouvèl, antre nan yon esè, etsetera? Bon, pwopozisyon nou se la mise en valeur de tout sa nou genyen kòm richès patrimonyal. Se mise en valeur tout sa nou genyen kòm patrimwàn. kiltirèl, materyèl e immateryèl. Map pran yon egzanp rapid avèk nou. Ayiti se pi gwo kominote lengwistik kreyolofòn nan mond lan. Nou genyen plis pase 60 pousan popilasyon kreyolofòn nan Karayib la. E anplis, nan plis pase 10 peyi kreyolofòn ki genyen nan mond lan, Ayiti se sèl espas kreyolofòn ki genyen 100 pousan popilasyon l ki pale kreyòl. Kidonk, lè w parèt nan yon espas tankou Gwadloup, Matinik, w ap jwenn sa yo rele koabitasyon lengwistik. Bò kote kreyòl la, w ap jwenn franse. Se menm jan lè w parèt, pa egzanp, Ladominik, bò kote kreyòl la, w ap jwenn angle. Ou wè? Men, nou se sèl peyi ki gen san pou san popilasyon li ki pale kreyòl. Donk, si n gen yon mesaj pou nou voye bay Leta ayisyen, se pou Leta ayisyen degaje l kou Mèt Janjak, valorize tout sa ki esansyèlman nou menm, valorize tout sa ki fondamantalman nou menm. Paske se nan devlope sa nou rele konsyans lengwistik, konsyans idantitè peyi Ayiti ap jwenn vrè wout li, ap jwenn vrè kote pou l sòti tèt li. Merci Josué, chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Medam, matmwazèl e mèsye byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Gade zye lanbè. Mezanmi piga lanbè transfòme an ekstraterès sou nou la non. Ase y monte on fim dènye jou manda l epi li kraze rak sou nou epi mwen m wè l parèt ansanm avèk 2 timoun konsa. E yo w ap voye? E yo w ap voye pou ou? Ou vin fè travay 20 tan. Nou pa bezwen di. Hein? Pou vin kolabore avè blan pandan 25 an, e yo k ap vin ranplase w konpè. O la la. Men ki son sè peti mesye Lanbè? A la traka pou lave kay tou. Non, Ayiti gen mizè pou l wè. Lanbè ap souri epi sè de petizanfan ret byen serye. Kote w jwenn petizanfan sa yo mesye Lanbè? Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi dayiti. Donk si nou byen konprann ebyen se yo wap voye nan eleksyon an pase twa ti n pe pa paske lèzetazini kanada kout bra nan dèyè w chache kote w met kò w. Plis pase ventan w nan trafik dwòg, nan finanse gang etsetera. Donk, Ayiti sòlda w ou fè w ap voye? Ala traka pou lave kay! Tèmi frèz e sè byeneme, prepare nou pou n al vote nou! Pou n al vote, pou n al mete yo sou bisantnè a, epi dènye jou a pou yo di w yo te rale zam, vit te kraze, yo te touye. Ala traka wi pou lave kay tè nan peyi sila! Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti, peyi spesyal! Ou kwè se koze? Humm Ay la jezi talè ma talè madame ou twò prese men sak pase aransò pa vle kou la bannann nan men men ko aransò a tout po mezanmi gad gade mizè gason men kòman aransò a tout po wi sa vle di si m byen konprann menm kal ki sou po ki sou aransò a toujou ladan se si bouya tout po epi fè sòs mezanmi papa. Ede m konprann non. Ala mizè pou moun k ap manje kay moun. Mezanmi, mezanmi. Mezanmi, la prezantasyon de sa, oh my God, oh my goodness. Wi, sò sa ranson. Li mède sante moun. Sò sa ranson oh banann jòn. E salad tomat. Mete pou nou cheri doudou. Ala traka wi mezanmi. Antouka, tèt aransò, aransò a tout po. Je konprann ryen. nan frèz e sè nou pap manjem nan nap ret byen vivan antouka janm toujou renmen dil Haïti dictature la pelle des Antilles Haïti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera ki moura kakarana mwen diw mèsi paske ou tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se Fouco e nap kwaze nan lòt video au revoir à la prochaine.